Nou kontan rejwenn ou jodi an se jedi 29 septanm 2022 e gwo bonjou ak bonswa pou tout moun nan byenvini sou kanal paw la TV lakay haiti pwen kòm ak menm plezi a nou rejwenn ou jodi an la anndan videyo sa Pou nou kontinye enfòmew pou nou kontinye pote tout nouvèl peyi dayiti pou nou men avan tou nap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa ki toujou asiste video TV lakay yo nap diw mèsi pou fidelitew e mèsi pou konfyans ou e mèsi lefè ke ou fè chwa de tvlakayhaiti.com pou enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti men Jodi a la a genyen chèf gang Babekyou, Jimmy Cherizier, ki li menm sòti nan silans li nan emisyon Maten Deba, ebyen Jimmy Cherizier anonse lendi kap vini la a peyi Dayiti pral bloke, peyi Dayiti pral tèt anba paske fòk Ariel Henry li menm li kite pouvwa a sinon pa gen moun kap antre vare pou al libere gaz Pa gen bagay konsa, Jimmy Cherize aka Babekyou, misye fè konnen, si Ariel Henry pa bay peyi sa a ebyen sa k pral vini an l ap vrèman grav. Ebyen n ap anonse tout zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo ki an Ayiti fè trè atansyon paske lendi k ap vini la a, Peyi Dayiti pral bloke, peyi Dayiti pral konnen de moman difisil, nèg yo kanpe dèyè barikad yo, e nou konnen kanpe dèyè barikad ki rezilta l bay sa n gen la jounen jodi a la a ak nèg sdp yo k te fè kanpe dèyè barikad, jodi a k ba nou Vitelòm, jodi a ki ba nou anpil lòt gwo gang nan peyi sa a, ebyen Babekyou misye di Ariel Henry dwe bay pouvwa a sinon. Bagay yo ap grav ebyen nou pral fè ou tande deklarasyon Jimmy Cherizier lidè G9 la mèdam e mesye epi genyen tou ansyen senatè peyi a Moïse Jean Charles lidè pati politik pitit Desalin ki maten an la ankò yn fwa sapata Ariel Henry ak tout gouvènman an sitou nan dosye gaz nan dosye dola nan ensekirite a Moïse Jean Charles malgrel genyen Minis anndan gouvènman Ariel la men sa pa enkyete l toujou ap pale nan radyo lap frape pouvwa alòske li t kite l se grenn pyon Moise Jean Charles nan game kap fèt la la a ebyen medam e mesye nap diw Lèzetazini ki yo menm tou pase lòd ak tout sitwayen sitwayèn yo ki an Ayiti kite prese vit peyi Dayiti paske ensekirite a la a ebyen li vrèman fè yo pè e se youn nan rezon ki fè anpil anbasad deja fèmen pòt yo kidonk Ayiti la a tout sak te gen ladan fini menm anbasad fèmen pòt ensekirite vire tounen Ariel Henry menm se boloze lap boloze deblozay nan palè nasyonal Josué Pierre Louis ki se sekretè jeneral palè nasyonal la misye tonbe nan yon veritab E tèt chaje la anpil koze ap pale kantite chèk kap depoze e kap signe dizon nan palè nasyonal kantite konseye ou tande gen anndanw palè alòske pa gen prezidan nan palè a enben kisa kap pase konsa mwen pral envitew gen detay bòn ekout ou sou tvlakayhaiti.com nap tounen pou yon pwochèn video. Map di yon gwo bonjou a tout moun ki sou panèl lan, map salye Louko, map salye Ezayi Sezan, e map salye tout rès panelis yo, map salye pèp ayisyen an jeneral, map salye chak grenn moun ki fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye, manyen manyen tout, map salye dyaspora yo, Se nan yon sitiyasyon difisil jan nou te jodi an, ki ta renmen tounen nan peyi yo, gen moun ki pran nan tèt yo, ki pa kapab akoz sitiyasyon ensekirite ki gen nan peyi an, kidnaping, lavi chè. N ap salye chak grenn moun sa yo, n ap di yo pran kouraj. E jodi a batay n ap mennen an se batay yo, se batay pou delivre peyi an, se batay pou nou wè yon lòt Ayiti, Ayiti nou toujou ap pwone a, Ayiti ki gen lekòl pwofesyonèl. ki gen bon jan lekòl primè, bon jan lekòl segondè, Ayiti ki gen bon jan inivèsite, gen dlo potab, Ayiti ki gen sekirite, kote jenn fanm a jenn gason ka leve minui, inè di maten, pral pran bis, pral pran tren pou al travay. Ayiti kote se pa yon ti gwoup moun ki gen tout ekonomi peyi a nan men yo, tandike majorite a ap viv nan lamizè, nan kras, nan labou. Ankò yon fwa, m ap remèsye. N ap remèsye emisyon Maten Deba ki ban m opòtinite pou m pale avèk pèp ayisyen an, kote gen anpil manti, anpil traktasyon k ap fèt, divèsyon k ap fèt pou kraze lit pèp la, pou mete nou sou do nou. E nou menm nou konnen n ap batay pou pèp sa. Ankò yon fwa, mèsi. Trè byen. Oke. Jimmy Cherizier, Tout deklarasyon ke w fè yo, sitou deklarasyon ke w fè yè yo, ou kanpe dèyè yo. Kesyon demisyon Premye Minis Ariel Henry, distribisyon gaz la jiska prezan, donk ou klè sou sa w, kanpe sou pozisyon w. Donk ou kanpe dèyè tout sa w di yo la yè. E ke moun pa gen dwa soti lendi maten nan peyi a si yo pa gen yon bagay urjan ou byen enpòtan yo pral regle, ou kanpe dèyè pozisyon sa a, dèyè deklarasyon sa yo. Nou menm se pa premyè fwa, nou pa opòtinis menm jan ak seri de moun k ap pwofite pandan pèp la pran lari pou ap mande demisyon Ariel Henry. Tout moun sonje depi gouvènman sa a moute, e domaj yo stigmatize nou, gen anpil moun ki panse ke nou pa wè lwen, gen anpil moun ki panse ke nou pa gen nivo ni kapasite nan politik peyi a pou n konprann seri de bagay. Nou se moun ki te wè ke Ariel Henry pa gen anyen li te ka mennen peyi a oken kote, nou te toujou fè pati de moun k ap mande demisyon Ariel Henry. E mwen vle pot yon ti presizyon pou nou. M pa vle lè moun ap di ke nou bloke gaz. Menm jan avèk tout lòt kote ki gen barikad yo, se domaj gaz la retwouve l nan zòn kote ki se zòn Jenèf, e gaz la se nan zòn sa l ye. Nou pa bloke gaz, dayè nou pa gen kontwòl tèminal Vare. Tèminal Vare toujou rete sou kontwòl menm moun ki te gen kontwòl li yo, men nou menm nou sèlman bloke zòn kote n ap viv nan labou Une fwa ke zòn nan retwouve l la e nou menm nou gen barikad nou la, li vin otomatikman rann gaz la enposib pou l sòti. E nou menm kounye a kòm nou se moun ki konn fòs nou, nou konnen ke kote nou ye an, se 70 pousan rezèv gaz peyi an ki la, pandan gen 70 pousan rezèv gaz peyi an ki la, ni leta, ni moun k ap eksplwate gaz lan, pa janm fè yon kout zèl pa dèyè al mete kou pou l wè eta moun yo ap viv. Yo pa fon kout je bò kote w a nan Fò Dimanch, yo pa fon kout je nan Lasalin, anba Dèlma, yo pa fon kout je sou peyi Dayiti an jeneral pou yo di konsa ke, mesye, tout dwèt yo pa menm longè, nou menm nou te rich deja, n ap toujou ret rich. Men an n kreye kondisyon pou moun ki pi mal yo viv. Kondisyon pou pi mal yo moun yo viv, sa l vle di? Moun sa yo ka voye pitit yo lekòl, moun sa yo yo p ap. Lè yo ta jwenn yon mwayen anmwen pou yo achte joun bèf la pou yo vann, yo ka kòmsi gen ti komès pa yo kote y ap fè ki pèmèt ke yo ka viv tankou moun. Moun sa yo ka gen yon kote y ap dòmi ki desan. Jodi a, se yon ti gwoup moun ki pran tout richès peyi a epi ki mete nou nan mizè a. Jodi a batay nou an e sa. Nou kanpe dèyè tout sa nou di. Lè m ap pale mwen di nou. Mwen pale de fòs revolisyonè jenès anfòmye alyeman yo nou fè yo. Dayè pi gwo fòs nou se tèt ansanm nou. Se paske desizyon yo pa janm pran on grenn moun. E jan nou fè jodi an, fòs revolisyonè jenès anfòmye alyeman yo nou fè yo tout, se on lidèchip kolektif li ye. On grenn nèg pa ka deside fè nenpòt bagay, sa vle yo pran desizyon ansanm. Se sa fè desizyon sa pou antre nan batay la, kòm yo te toujou nan batay la. Alò, Ezayi mande w anfèt materyèl ke nou itilize pou nou kapab monte barikad sa, pou nou fè barikad sa, jisteman jan w di l la, sou wout Varreux a, kote nou jwenn li? E nou gen yon pèp ki an revòlt, nou gen yon pèp ki antre nan dezobeyisans sivil, e jodi a nou menm kòm moun k ap goumen, Nou itilize tout strateji e ke pou nou jwenn dè materyèl pou nou bloke e ke wout pa nou yo. Sa vle di, nou pa gen yon moun an patikilye ki di nou men materyèl sa e ke pran l e ke pou nou al bloke. Non. Se nou menm ki itilize strateji nou, nou jwenn materyèl nou pou nou bloke. Trè byen. Ok. Sou kesyon barikad sa, byen antandi tout moun wè l son gwo twou ki fouye sou wout Varreux a, ou menm ou di ke son barikad, bon tout moun ann dakò sou prensip barikad la. Non gen barikad tou frè m. Ok gen barikad tou? Ok mentnan eske Genèf antann yo sou barikad sa yo jiskaske kisa? Wout Varreux a ki gen barikad yo, barikad sa a p ap leve jiskaske Henry demisyone. Ou klè sou sa? Non, nou klè. Nou klè sou li. Nou p ap fè bak. E n ap tou pwofite de emisyon Maten Deba pou n di pèp ayisyen an, pa pran nan divèsyon. Sonje ke lè Ariel Henry Merci Ebyen ebyen se se esam ta pral di yo bay ekri banm banm yon minit paske gen de moun nan tèt pa yo ki panse ke ou de konivans ak avèk Ariel Henry kòmsi pa gen gaz e ke se yo Ariel Henry ki ta fè yon aranjman avè w pou koupe wout jis pou sèvi de pretèks e sa fè mwen di w ke w fè yon gwo deklarasyon maten an mentnan si nou di ke nap kanpe sou barikad nou nan Varreux jiskaske Ariel Henry ale li demisyone sa son gwo deklarasyon sa vle di ke peyi a pral swiv ou kounya peyi a pral pral swiv konpòteman w li pral swiv konpòteman Genèf. E Louko, se la mwen te vle, se la mwen te vle vini. Ok. M ta pral fè yon ti istoricite de pandan 1 an 4 mwa Ariel Henry te sou pouvwa. M ta p raple pèp ayisyen, sonje gen kèk politisyen, kèk moun ki nan òganizasyon dwa de lòm ki te di Ariel Henry se fanmi m e ke se Cenep ki te mande pou yo konpoze Ariel Henry. E tout moun sonje ane pase ki kantite goumen e ke fòs revolisyonè te fè kont Ariel Henry. Depi lè nou deklanche batay sa, mèt sistèm nan tout sistèm nan gen enterè yo nan Ariel Henry, yo itilize tout kalite divèsyon. Premye divèsyon yo fè ane pase. Bon, e kat Ezayi fini. Gade, Babek fon ti tan wi, kat Ezayi fini. Donk, nan pral fon jan voye minit pou li la. E, nan pral fon jan voye minit pou li rapidman la. Yon moun ki gen minit voye pou Ezayi mwen tanpri, e lale la. Nan premye goumen nou fè kont Ariel Henry pou yo fè divèsyon, yo di ane pase Ariel Henry te voye 20 milyon de goud ba nou. Eben. E ke pou e e e malgre sa nou pran kòb la epi nou te fè mouvman po wouj lan. Lan mouvman lan mouvman pou mande demisyon Ariel Henry ane pase lè nou te bloke wout kòm si kont pou gaz la sòti a, menm jan nou fè l ane sa, e gwo pakèt jounalis, gwo pakèt moun ki te gen tan ap pran prekè pral gen kriz imanitè, Lopital pap gen gaz, moun pral mouri, e nou gon pakèt moun paske nan fòs revolisyonè se lè fanfan vin alye e pa moun a zam yo sèlman ki ladan l. Gen dè ideyolo, gen dè ideyològ, gen dè sosyo pwofesyonèl, gen dè jèn inivèsitè k ap reflechi pou fòs revolisyonè se lè fanfan vin alye. Lè tout ekip sa te vin reyini te pran desizyon ane pase e pou nou fon retrè sou gaz la epi te fon trèv. Yo di Ariel Henry te ba nou 43 milyon goud. Avan yè, lè nou repliye kounye an, nou t ap swiv batay pèp la, nou di nan pwen èske pèp sa a p ap leve. Kounye a, lè nou gade mouvman an vin demare, nou di bon, sèt fwa si pèp la gen lè rann li kont ke l ap viv nan mizè, l ap viv nan kras. Kounye a, ba nou akonpaye pèp la. Paske batay n ap fè jodi a, se yon batay pèp avèk nèg a zam. Nou pa ka nou menm nèg a zam reyisi batay sa san pèp la. Nou di moman an rive pou nou frape pye nou atè tou, pou nou rejwenn pèp la nan goumen. Nou vle tout moun konnen ke nou pa gen okenn relasyon avèk Ariel Henry. Nou pa gen okenn negosyasyon avèk Ariel Henry. Se poutèt sa nap mande pèp ayisyen an mare senti l, paske nou konnen nan jou k pral vin la yo, menm jan yap fè divèsyon, yo pral itilize dèy medyas. Ou pral itilize anpil lajan pou w fè moun kwè e ke nou menm e ke nou swa nap kraze leta swa nap negosye e ke dèyè desizyon nou kanpe a e ke nou ap retounen sou li. Nou pap retounen dèyè desizyon nou. Nou fèm dèyè desizyon nou men tout desizyon nap gen pou n pran se desizyon ki o pwofi de pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an mande demisyon Pèp ayisyen an mande demisyon Ariel Henry, nou menm nou kanpe dèyè demisyon Ariel Henry. Pèp Ayisyen an di l pap peye gaz la 570 goud, nou menm nou di nou pap peye gaz la 570 goud. Trè byen. E si Doktè Ariel Henry. Map tou pwofite, map tou pwofite pou m denonse, map tou pwofite pou m denonse manèv e Rosemila Petit Frère ki ap voye lajan bay seri de, Rosemila Petit Frère ki ap voye lajan bay seri de gwoup ame jodi a ki stratejik ap defini, y ap voye lajan bay seri de gwoup ame pou leve gè nan geto yo ankò. Yn fwa ke gwoup sa a ta di jenès kounye a jenès pral nan goumen e ke kounye a n pap ka fokis sou revandikasyon pèp la. Map pwofite Map pwofite de mikwo maten deba pou m mande tout mesye ki gen zam nan men yo mesye m panse ke anpil nan nou fè peyi a ase mal m panse jodi a nou gen yon chans pou n rachte nou devan nasyon an Ann met tèt nou ansanm, ann pwouve ke nou pa gen mèt, nou menm nan fòs revolisyonè, jenès, an fanmi e alye, man youn man tout nou pa gen mèt. Moun k ap fè kwè divèsyon ke se boujwa e ke Ariel koupe avantaj yo ki ba nou kòb pou n pran lari, moun k ap fè kwè e ke se pou rezon politik nou gen politisyè nou, non, nou menm nan jenès, nou di pa gen politisyen tradisyonèl ki ka manipile nou, se poutèt sa nou pa gen moun k ap defann nou, nou gen tout enmi sa. Nou granmoun tèt nou, nou gen yon sèl bòs nan peyi Dayiti, sèl bòs nou gen an rele pèp ayisyen an. N ap goumen pou nou amelyore kondisyon lavi moun ki nan katye popilè, moun ki pa gen dlo, ki pa gen lekòl, ki pa gen latrin. Anba lakay mwen Dèlma 2, Dèlma 4, moun ap twalèt nan sachè, jan m toujou di an, e sa poko janm chanje. Jodi a batay pa nou an se pa, non sèlman n ap chapote Ariel Henry, men n ap tou pase pran sistèm nan. Ariel Henry se debi batay lan. Se fòk nou goumen toutotan kondisyon lavi moun nan katye popilè yo pa amelyore, toutotan nou pa retwouve nou e ke anndan peyi sa kòm Ayisyen nou se moun nou gen dwa pou n viv. E n ap pwofite pou n di toujou, nèg ki panse pandan n ap goumen kont Ariel Henry k ap pase pa dèyè, ki pral chita nan gwo otèl al planifye mizè nou, al kontinye planifye kòman pou n vin kontinye vòlè lajan peyi sa, Pase goumen kont li metel deyò pou li demisyone pa gen pwoblèm sa se sa son premye etap mentnan laprè Ariel Henry kòman nou menm nou wèl nan jenèf. Nou gen dè ideyològ, nou gen dè ideyològ de fòs revolisyonè jenèf an fanmi ale janm sot di nou an, nou gen dè inivèsitè e nou ta di pèp ayisyen an nan jou kap vin la nap prezante pwopozisyon sòti kriz pa nou an. A bon. Ok men èske ou ka ba nou pwofil de pwopozisyon an? n ap pran sa k bon ladan l, n ap rejte sa k pa bon yo tou, men n ap vin avèk de pwopozisyon sou tab la. Oke. Jodi a antanke Jenèf, youn nan moun enfliyan de Jenèf, paske ou konnen ke si w ap fè yon revolisyon ou pap ka fè l pou kont ou, si w ap vin avèk yon pwopozisyon pou aplike l, pou l kapab reyalize, pou chita pwopozisyon an, ou pa ka fè l pou kont ou, amwenke nan tèt pa nou, nou ta deside pran pouvwa pou kont pa nou. Kiyès k avèk nou? Eeeeee Louko, Joem sou lan, nap mande w pou soufri pou nou, nap mande pèp ayisyen an poul soufri pou nou, ret tann nou, nan jou kap vin la yo nap prezante pwopozisyon pa nou. Trè byen. Ok. Genève, sektè prive. M wè ke gen de sòti ke w fè, ou gen yon dan kont de moun nan sektè prive a. E sa k esplike sa? Reponn kesyon an m wè. M wè gen de sòti ke w fè, an plizyè fwa. M wè ke ou gen yon dan Ou gon dan, ou gon dan kontre moun nan sektè prive a. E pa kont gen de moun ke w pwoteje. Sa k esplike sa? E nou menm nan fòs revolisyonè jenèf an fanmi ane mwen mwen tout, e nou pa fè yon politik de pwa e de mezi. Nou pa pou tou nou atake yon lòt moun e ke gen yon lòt moun nou pwoteje. E nou panse moun ki gen kòb lan peyi an, pa gen peyi k ka devlope san moun ki gen kòb. Moun ki gen kòb lan peyi an panse peyi a bezwen yo. Men sof ke M pa konn si se paske anpil nan yo pa Ayisyen, yo pa teni kont de ekar ki gen ant yo menm avèk moun ki nan katye popilè yo. Sa vin fè ke gen seri de moun e ke nou konnen pètinamman ki patisipe nan detui peyi sa. Men gen de moun tou e ke nou wè, nou panse n ap pwoteje. Se pa paske moun sa yo gen yon bagay nou gen yon dil avè yo e ke se seri de moun ki fè yon bagay pou nou non. Tout desizyon kap pran se desizyon ki reflechi nan je nèf. Lè w ap goumen fò w konn kilè pou w avanse, kilè pou w repliye. Nou konnen, an pran egzanp Tèminal Vare a, nan zòn nou, nou konnen depi nou bare l, nou konn ki efè sa ap gen sou peyi an. Sa se yon premye faz nan batay la. Gen lòt bagay ki gen lakay nou toujou ki gen grand valè. Bagay sa yo kounye a fòk nou goumen pou nou pwoteje yo. Men si gouvènman ki la pa vle tande larezon e ke l kontinye ap fè san pèp la koule jan yo fè l yè nan lari sou Dèlma sou yon pèp ki t ap manifeste san zam lan men. Lè sa kounye a nou menm ogranmo lè gran remèd lè sa n ap oblije ale alekstrèm. Jiska prezan nou poko janm ale al ekstrèm paske nou panse Ariel Henry ap tande la rezon. Ok. Sa k pral pase apati de lendi nan peyi a? Vu qu'on annonce l hier, sa k pral pase? Sa k ka pase tou? Bon, jan nou di an, plis jou ap avanse, se plis sitiyasyon ap anpire. Kòmanse gen yon pakèt kote moun pa gen dlo pou yo bwè. Kòmanse gen yon pakèt kote gen bagay ki kòmanse manke. M panse plis Ariel Henry pa vle tande la rezon se plis nou menm n ap ogmante volim nan. Vle di ogmante volim nan vle di kisa? E lè w ap goumen w pa oblije devwale estrateji w. Trè byen. Mèsi anpil Babekyou. Avan w ale, m ap poze w kesyon. Èske pa t gen yon lòt te gen yon pwoblèm de sante e ke Doktè Henry te swanye w kòm doktè? Non? Doktè, ki doktè? Èske yon lè ou pa t gen yon pwoblèm de sante, yon maladi kèlkonk, Doktè Ariel Henry pat swanye w kòm medsen? E jamè, pou listwa e pou laverite, m poko janm rankontre mesye Ariel Henry on fwa dan vi m. Mwen wè mesye Ariel Henry sou rezo sosyo yo, nan televizyon menm jan a tout moun. E mwen vle presize sa pou pèp la, m se yon moun ki viv sante, Kontrèman a seri de jounalis, mwen pral rele yo ti jounalis. Kontrèman a seri de jounalis ki di, gon jounalis ki di m konn tonbe Malkadi. A bon? Wi, gon jounalis ki di m konn tonbe Malkadi. E, m se yon moun ki viv Santen. E tout mesye nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi ale nan yon mwen tout yo la. Nan tout zòn Jenèf yo, moun yo wè m chak jou nan je yo, mande moun yo si m pa yon moun ki dinamik, m pa moun ki ka chita. Dayè, mesye Jenèf yo, mesye Jenèf yo ap pwoteje m, yo toujou ap kouri dèyè m paske m bouje twòp. M se yon moun ki toujou ap bouje. E m pa moun ki kouche malad fasil, m ka gen ti fyèv, ti grip, men m pa t janm malad pou mesye Ariel Henry te swanye m. Se fo, sa fè pati de menm machin k ap fè divèsyon, k ap fè manti. e ke pou yo kraze mouvman pèp la. E kòm se dènye kesyon w ta poze m, pèp ayisyen k ap tande emisyon sa a, m konnen gen anpil ekout, pa dekouraje, kanpe dèyè barikad nou, kontinye manifeste, pa okipe moun k ap vin di nou Babekyou pran kòb nan men Pyè, li pran kòb nan men Jak. E nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, nou se 2 nasyonalis, nou se 2 patriyòt, Nou sòt, nou se pitit malerèz, nou sòt nan katye popilè yo, nou konn mizè nou, nou viv mizè yo avè nou chak jou. Dayè nou toujou la pou nou e nap toujou la pou nou kanpe pou nou, pou ede nou, pou sipòte nou nan goumen sa nap fè a. Pèp ayisyen kanpe dèyè barikad nou, nou pap kite plan makab sa a pase, plan ki pral fè ke nou paka bay pitit nou manje, plan ki pral fè ke nou paka voye pitit nou lekòl. Dlo ki pral fè ke nou te deja pa gen aksè a lopital, li pral pi mal pou nou. Jodi a nou paka kite sa yo pase, nap mande tout pèp ayisyen an kanpe dèyè fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nap mande tout lòt gwoup ame ki anfas yo libere pèp la poul manifeste kanpe dèyè pèp la ansanm pou nou libere peyi sa poul mache. Mèsi anpil Jimmy Cherizier Barbecue mèsi anpil. Mèsi anpil. Mèsi anpil bon vwala se te donk. Sou popilasyon an k ap manifeste 2 bra balanse. Nan sans sa a, moun ki nan 4 kwen peyi an, m te vle avan menm m antre nan entèvyou lan, ke moun ki twouve yo nan Grandans peyi an, Jeremi, ke sa k twouve yo kay, yè m te wè tout moun sa yo nan lari, Leyogàn, Jakmèl. M te pran leson epi m tande sa k ap pase Tigwav e Grangwav e m pa ka di tou pou m pa remèsye moun Akayè malgre anpil lajan e zòn metwopolitèn yo onivo e Pòtoprens onivo depatman Lwès lan. Epitou m wè Taba, Taba fè yon demonstrasyon yè Son bagay fenomenal y compris petion-vil pèp ayisyen m paka janm pale mo dòd sa ki pran gonayiv ki pran senmak moun sa yo ki asime responsablite yo y compris plato santral y compris nòdwès. Miragwàn! M pa te janm panse si m t ap bay yon repons byen planifye, byen òdone a Nasyonzini konsa. Sa ki fè nou plèzi, Romanèz, m pa konn si yo enfòme w de sa, elikoptè Nasyonzini yo, nou te wè yo t ap siyone vil Kap-Ayisyen yè. Nou kwè repons lan al jwenn mèt li? M pa janm kwè. Blan sa yo ki antre anndan peyi nou, yo fwe bouch yo nan tout kalite koze. Ebyen sa k pase yè la a, s on po kann ak tout foumi nou bay moun sa yo pou n di yo halte la, yo pa ka vin pote solisyon pou nou. Se nou menm pèp ayisyen ki pou chache solisyon. Mennen kouman zak de piyaj yo fèt Senatè Jean Charles? Wi Romanes, m pa fin tande. Kòman zak piyaj yo fè rive konsa a? Nou, nou te remake, chak fwa nou pran lari an, pa janm gen dezòd. Tande byen wi lemonn sa m ap di la maten an. Lè n mo, lè n pran lari an, gen anpil anpil militan. Menm si gen ki vle fè dezòd, men gen ki di. A prezidan an la oubyen senatè a la nou pap fè dezòd. Ebyen yè lapolis nasyonal pa entèlijan. Si yon foul gen 10 mil moun 20 mil moun ou ka toujou ba yo gaz gaye yo wi. Men depi w la depase 50 mil 60 mil 70 mil moun ou pa ka oze 100 mil moun 150 mil moun pou ap vin di w ap vin bay gaz non. Ou pa ka kraze manifestasyon konsa non. se otomatikman lapolis bay gaz lan. Moun yo gaye nan tout vil lan. Deblozay anndan vil la. Donk ou lage sa k pase la a, zak de piyaj ki fèt yè yo sou responsablite lapolis? Nou menm, n ap di pèp ayisyen an, n ap di lemonn, sa k pase Okap Ayisyen an, Nou lage tout responsablite yo sou do Direktè Polis Depatmantal Nò a. Men ki sa k pase, fò m di moun yo sa k pase byen. Ou konnen te genyen moun Nasyonzini an Ayiti, yo estime ke 10 jwen manifestasyon ki pral konvèje vè tè ki pral kanpe. Kote nou pral delivre yon diskou. Pouvwa a pè bagay sa a. Lè pouvwa a wè elikoptè ap gade anlè, voltije pou yo wè sa k ap pase sou Kap-Ayisyen, ki sa pouvwa a fè? Li pa gen lòt chwa, li kraze manifestasyon an. Romanes, Pandan yo kraze manifestasyon, premye fwa m kanpe nan vil la. Nou rekonstitiye manifestasyon an. Yo kraze manifestasyon pandan 4 fwa. E se sa ki bay rezilta deblozay, kraze brize ki pase nan vil la. Moun ki genyen makèt kraze yo, nou tout konnen nou se klas mwayèn nou ye. Moyiz Janchal pa pral pwovoke, Moyiz Janchal pa pral atake moun klas mwayèn. Okontrè, sa a, li frape nou. Men sa ki enteresan, nou gentan ap mennen yon ankèt, paske yo di nou gen moun ki mou anndan makèt. M t ale sur place, lè m parèt, m te wè pwoteksyon sivil sot anndan makèt lan, te gen polisye e yo te gentan ap fèmen pòt makèt lan. M kwè se mèt makèt la. Nou Nou Nou ensiste pou ke n al pran jijdepè jodi an ankò nou an konsiltasyon avèk moun ki t anndan makèt yo èske pa gen moun efèktivman ki mou anndan makèt la jodi an moun ki blese moun ki mouri makèt ki kraze lòt byen moun ki.